Wi, se nou menm medam e mesye, zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti-point-com yo, nou kontan avèk ou e pa bliye jodi an se vandredi 20. Janvye 2023 nou kontan avèk ou pou nou pote videyo sa pou ou boure chaje nan tout kwen avèk enfòkmasyon kap domine aktyalite a nan peyi dayiti dosye ensekirite dosye gang ak bandi kriminèl kap fè lalwa nan peyi sa mèdam e mèsye ebyen nou pral envite ou gen detay E nap pwofite di mèsi ak tout sila yo, zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, kèlkeswa kote ou ye e ki toujou kontinye ap sipòte kanal sa a, nap diw mèsi e pou kouraj ou e mèsi pou pasyans ou e mèsi tou le fè ke ou fè chwa de TV Lakay Haïti pwen kòm pou enfòmew sou tout sa kap pase nan peyi Dayiti. Bon, ann ale, nou pap kanpe twòp paske enfòmasyon yo twò cho nan men nou, fòk nou kòmanse pa la. Dosye Izo Vilay de Dye baz 5 segond ki atake lapolis nan jou pase yo la a ebyen nouvèl tris ke nou pote pou fanatik zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo e gen polisye sa a ke nap gade nan imaj lan sou videyo a ebyen medam e mesye Polisye sa jiska prezan li nan men izo e pèsòn pa gen enfòrmasyon eske misye vivan oubyen eske nèg yo touye misye nou poko gen enfòmasyon sa men selon anpil rimè kap fèt e nan chak ti kwen de moun agoch adwat kap fè ti piblikasyon ki ta fè konnen ke polisye sa misye deja pa la ankò men nou menm tvlakayhaiti.com Nou poko ka konfime l men sof ke nou konnen polisye a misye ankò nan men nèg vilaj de Dye yo e izo e nou wè vire tounen kap fè live sou tiktok avèk manno ki se dezyèm chèf gang baz la e nou wè anpil jèn ki yo menm antre nan live nèg sa yo yap pale e kòmsi se bon patnè yo antouka Peyi a gangle nan tout sans sou tiktok, sou facebook tout kote ou wè ayisyen nan live ak chèf gang ap pale ap kominike antouka bagay yo anpil medam e mesye ebyen nap di ke gen paran polisye sa manman ak papa jis kounye nap pale la ki E san souf ki enkonsolab paske depi ou tande yon polisye antre nan vilaj de Dye pafwa se trè difisil pou polisye sa li menm li tounen an vi e lè nou konnen ki kantite krim Izo deja fè sou polisye lè nou pran ka le ka de swat yo e sou gouvènman jout la e ak Leon Charles e donk. Bagay yo grav antouka nou pral envitew gen detay nan video sa gen ansyen senatè Nenel Cassy tou ki li menm sòti nan silans li aprè akò ki siyen 21 mwa ki sòt pase a la ebyen medam e mesye nap diw ke Nenel Cassy misye estomake misye fache dedouble e misye menm fè konnen donk peyi a pral leve kanpe kidonk SDP nan batay pou kanpe kont akò sa ke Ariel li menm siyen ak ti zanmil epa bliye André Michel se manb sdp e l siyen nan akò sa a e jodi a wè Nenel Cassy di w sdp pral leve kanpe. Antouka bagay yo grav nan peyi sa a. Nenel Cassy on bò, Majorie Michel on bò, André Michel on bò, ou tande l di w sdp pral leve kanpe alòske sdp siyen nan E akò sa, bagay yo grav nan peyi a medam e mesye nou pral envitew gen tout detay konsènan polisye sa avèk TT ki pral ban nou plis enfòkmasyon eske misye deja vwayaje nan peyi san chapo oubyen misye ankò vivan tout detay rete swiv video a jis ka la fen nap tounen pou yon pwochèn video. Oubyen Nou aksepte. Nou livre peyi a nèt ak bandi. Gon chwa pou n fè. M pral retounen sou yon son ke m te pase il y a anviwon 2 zan. Pa lontan la m te pase l. Men m ap retounen sou li. Petèt, sa kapab fwete ògèy polisye yo k ap tande m. Gen yon chwa pou n fè, mesye. Si nou ankò prezan kòm polisye, si nou ankò la, nou gen yon responsabilite. E dayè, nou te prete sèman pou n te sèvi peyi a. Sa vle di ke lè nou prete sèman, nou jire pou nou sèvi nasyon an, nenpòt jan sa ye, fò nou reziste pou nou bay sèvis ak popilasyon an. Mwen rekonèt bagay yo anpil nan men paske nou pa gen dirijan. Moun ki plase nan pi wo nivo yo, okontrè yo fon sèl ak bandi yo pou mete n nan sitiyasyon konplike. M dakò pa gen volonte. Men, pandan pa gen volonte, se nou menm ankò k ap sekirize malandren yo. Bagay yo anpil. M dakò wi pa gen volonte. M dakò ke se moun ki nan pi wo nivo leta a k ap sipòte bandi yo. Men paralèlman, se nou menm polisye k ap sekirize moun ki nan pi wo nivo Leta a. M dakò n ap plenyen di bon tete, ti kat pa vini, nou pa touche, ok. M dakò tou sa. Men paralèlman, se nou menm k ap sekirize minis finans lan. Mpa di n konprann non. Nou pa gen volonté te te bay ok. Men se nou menm kap sekirize prezidan CSPN nan. Menm si l gen lòt nèg avè l ke n pa konnen. Men se nou kap sekirize yo. Sa vle di ke nou konplis nan malè nou ankò. Paske pandan nap plenyen ou te te pa gen lòt ok pa gen lòt. Nap tann lòd pou n aji. Men bandi a li menm pa bezwen lòd pou l elimine n. Bon m repran sa m di a. Polisye yo ap tann lòd pou yo aji. Pa menm aji non. Y ap tann lòd pou yo reyaji. Alòske bandi a pa bezwen lòd pou l aji li menm. Ki sa k pase? M pral fè n tann yon bagay la. M pral montre n sa k peyi a. E m pa tap pale sou sa non. M pral montre nou demach ke m pran, ke m fè pou m vin sou dosye sa. Paske jan m di nou an mwen menm se peyi m ap fè. Si la polis dakò pou bay jarèt ak bandi, pa gen pwoblèm. Men si nap travay nan enstitisyon mesye, gen direksyon jeneral, gen enspeksyon jeneral, gen tout yon ansanb de o grade ki konstitiye o komandman polis la. Mwen gen enpresyon, gen plizyè polisye ki asasine, se kom si sa pa di polis la, sa pa di gwo chef yo anyen ditou. Okun not de senpati, Aucune reyaksyon, aucune eksplikasyon reyèl. Son bagay grav. Bagay yo tris wi. Ki sa k pase? Banm fè n tande sa k pase. Ou wè ou wè lòt yo e machin yal dèyè ke yo ret anba epi tou lòt polisye pou rejwenn yo poun fè sa nap fè a nèg yo yal dèyè m tande lòt yap tann pou yo pot machin nan baz se machin nan ki enpòtan lavi polisye a pa enpòtan li menm. Sou la va la vil la mesye si nou vle desann desann yè ap koule anba. Se sou radyo kominikasyon pnh la nèg yo tap pale. Kisak pase? Polisye nap gade sou ekran misye rele Dodly Lafont. Janm tap eksplike yè misye se nèg Kavayon nan sid peyi a. Jenn gason trè saj selon tout temwanyaj ke mwen jwenn. Misye son jenn gason t soti Kavayon t lekòl Nan notre dame de cavaillon etc kay pè yo misye byen saj fè etid li aprè sa misye deside poul vini antre nan pnh sou baz kel ka sèvi peyil m kwè ke misye son 25 yèm promosyon polis la ekoute la sosyete. Ebyen misye avek yon lot polisye jiska prezan m pa mnye nonl paske m di w son la pnh bliye neg sa yo si yo egziste e m pral montre n koman e m pral tann tout blofè t pral demanti m gade w tete e pa vre sa w di ok m gen evidans m pral montre n talè paske m gad telefon mwen m pa wè anyen m ale sou paj lapolis la talè m ap montre n bagay m pa wè anyen. Sa vle di 2 nèg, 2 polisye ki viktim avanyè yo, pnh bliye yo, kòm toujou. Kòm toujou, pa gen pwoblèm. Mètnan, misye t ap travay kafeterya anba lavil. Misye te rete Dèlma. Avan yè, pandan 2 nèg yo nan machin, se moman yo ta pral tande mesye Ze, Ezekiel Alexandre. Le fè ke enfòmasyon an gen tan fuite, se nòmal, paske nèg yo gen kontak tout kote. E jodi a menm vwa Izo m pral fè n tande isi a nan emisyon sa. M gon rezon pou sa. pou n ka kontinye demaske vagabon nan sistèm jidisyè la. E pi le fè ke nèg yo te okouran yo pral tribinal avèk Ezekiel, chèf gang baz pilat lan, kòmanse gen bal ka pete anba lavil. Nèg sa yo ki te nan lari, se yo de te nan machin, Machin lapolis, sanzatann, se gade yo gade yo wè bal ap vide sou yo. Gen youn nan polisye ki ta misye an ki blese par bal e yo pran misye ak tout machin polis la ak tout zam ki ladann, yo desann avèl Vilaj de Dye. Enfòmasyon ke mwen genyen nan moman ke sa rive an, sa di misye pa yon nèg yo te asasine. Sa di e pa, yo pa tiye misye epi yo al ak kadav la jan moun di l la. Se pa sa l te ye. Yo kidnape misye. Dayè, w ap tande se sa polis yo ap esplike la. Men pandan bandi pran misye yo al avè l. Remake pou wè lè nèg yo rele yo di sa pou yo bay ranfò etc. Se machin nan nèg yo ap mande pou yo rekipere paske sa k rive ta sanble machin nan te gen pwoblèm ou konnen vye machin nèg sa yo pa janm fin bon machin nan debwate enben sa k pase eee. Machin nan pa ka kontinye wout la, nèg yo kite machin nan, yo al a misye anndan Vilaj de Dye, daprè sa polisye yo te rakonte. Jiskaprezan okenn enfòmasyon. Eske misye vivan? Eske l mouri? Pèsòn pa konnen. Fanmiy misye, gen tonton misye. ki pa janm manje t pa domi t pa bwè anyen kap kriye paske misye telman son nèg ki saj ki pa janm mele nan zagribay moun paske si gen bon m pa konnen men m poko jwenn anyen sou li nèg trè saj dèyè wè vizaj misye se vre ou pa ka idantifye nèg sou vizaj la ri a pyeje men m aprann ke misye pa soti nan fanmi kòmsi ki deblozay. Se moun ki renmen travay, k ap bouske lavi, etsetera, k al lekòl, ki pa rantre nan seri de zagribay. Ekoute. Nèg yo te gen zam nan machin nan, men yo pa t gen kont a moun. Se vre lari a pyeje. Kounye yo fò nèg yo toujou sou men yo. Men de nèg ki gen tan pwente sou yo k ap vide bal la, sa w ka fè papa? Anyen. Ou pa ka fè anyen non frè m. Plizyè nèg ak manch long debake sou ou, ki sa w panse w ka fè? Eske Garry Derosier t se pòt pawòl polis lan? Kisal di? Dayè m sonje m te ekri misye m te dil ki enfòmasyon yo jwenn sou polis yo misye pa m reponn mwen sa menm. Se kòm kwa sa pa enpòtan. Pa gen pwoblèm. Men kòm misye pòt pawòl se ba li yo ba li pou l pote. Sa di si w wè Garry pa di anyen sou sa se paske direksyon jeneral pa bay anyen sou sa. Administrasyon polis la pa di anyen sou sa. Paske, se tankou se 2 ti chyen, 2 ti vagabon, ou konprann, ki mele yo, yo pran bal. Kounye an m pral di, a tete mwen chwa ap kraze polis la, ebyen ok, m pral montre nou bagay. Paske mwen menm m di n sa, m pa janm la pou m detui anyen. Se verite m ap pale, menm si l blese vagabon isi. M pral montre nou yon bagay. Vin gade avè m sou paj, ou pap ka wè sou radyo, e sou radyo ap tande m, men moun ki sou entènèt la, yo ka wè sa m ap di a trè byen. Ok, an ale la la sosyete, paske teknoloji avanse, a di nèk pa ka blofe n ankò, ou wè la, an nou pa ale vit, e mwen kap men nou pa ale vit. An m retounen pou nou, ou wè la mwen sou paj Facebook. Polis Nasyonal Dayiti. An n gade avè m jantiyman. Dayè, se paj ofisyèl yo t gen 220 mil followers, sa di moun k ap suiv, e yo gen yo sèlman suiv 33 moun yo menm. Polis Nasyonal Dayiti, tirè pnh. Kidonk m asire m sou vrè paj la. Sa di m pa sou fo paj. Epi m al gade m di bon, sa ka rive ke. Nèg yo pa di sa lan medya, yo pa bay de zin, men yo plis ou mwen sou paj Facebook polis lan, yo bay yon ti detay sou 2 polisye t viktim yo, kiyès yo ye, sak pase, ki enfòmasyon yo gen sou yo, eske yo a yo gen gad, eske yo asire yo ke lan dan vilaj, sak pase, anyen pa di. M ale sou paj lapolis m al gade pou m wè èske se mwen t nan flay, ann gade pou n wè, la m sou paj lan wè se paj lapolis 38 38 11 11 si w bezwen kontak sa di kidonk se paj lapolis. Premye enfòmasyon m jwenn sou li nan lè m t ale an se lapolis Jakmèl ki reyalize yon kout filè kote yo mete anba kòd 2 nèg ki ak zam etsetera nou pral gade kalite zam yo Donk se Jakmèl sa rive. Donk sa se premye enfòmasyon m wè. M glise l, m ouvri l nèt pou moun yo ka wè. Ou pral wè ke mwen ouvri zam nan pou n ka wè ki zam. Ou wè men zam nan ke lapolis men nèg yo, ke yo arete nan Jakmèl. Wi, se nèg sa yo ke lapolis Jakmèl mete anba kòd. Ou wè? Sa di la, mwen sou paj lapolis, mwen asire m. Dezyèm enfòmasyon ke m pral pale sou li talè, se yon m wè lapolis ki anonse ke Towo sa t te gen avi de rechèch dèyè l, Dumornay Alex Armstrong ki se chèf gang sa, yon ansyen polisye 26 yèm, ki te gen, yo te repwoche l association de malfaiteurs, assassinat, kidnapping, yo di ke yo anonse misye tonbe anba bal. Ou wè sa, se dezyèm enfòmasyon m te jwenn sou paj lan nan moman ke, pandan jounen an avan m vin prepare emisyon. Ok, apre sa. Gon lòt enfòmasyon sou Latibonit kote ke yo anonse gen plizyè nèg la yo mete anba kòd etc yon sèten de Spencer Vigil, Normil Joseph, Asnel Simon etc. Sa di sa yo se sou Latibonit. Map kontinye chèche men foto yo la plis zam yo jwenn nan men yo, m di ok map gade toujou paske si mwen menm se enfòmasyon ke map fè. Wè sa se zam ke yo pran nan men nèg sa yo, ou konprann, nan Latibonit, m di pa gen pwoblèm, bon m kontinye gade, sa ka rive ke, e, lapolis, m pa wè, men m ap chèche, wè la, m kontinye, da wè la m gen tan sou 2 jou, sa se enfòmasyon lapolis te bay sou, e, Sou bon repo, sou. Nou pral vire peyi a, depatman yo. Nou pral pale avèk kad nou yo, militan nou yo, enpe patou. Nou pral kesyone yo, nou pral dyaloge avè yo pou n konnen ki fòm mobilizasyon pou n anklanche pa twò lontan pou n pèmèt ke n rezoud pwoblèm ki la a. Nou pral pale avè yo, nou pral mande yo ki jan pou n fè mobilizasyon pi byen, pou l plis efikas e pou blan an pa di ke se bandi k ap fè mobilizasyon. E pou blan pa di ke lap kenbe Ariel paske Ariel moute pri gaz la sou cut off lestomak pèp la. Sa vle di nou pral pale avèk pèp la pou nou fè yon mobilizasyon plis efikas, plis dinamik. E an menm tan an tou, nap pwofite rankontre yon seri de pèsonalite enpòtant anndan peyi a pou nou reflechi paske gon pwoblèm ki poze. Jodi a gon òf politik ke pèp la ap mande. Gon òf politik ke jenès la ap mande. Yo dezespwa. Yo pèdi tout lespwa nèt. Yo bezwen gen de. dirijan politik ki di yo kote yo prale ak peyi a. E se poutèt sa sdp pral evolye, pwobableman, si se menm non an oubyen se yon lòt non, pou l pa sèlman rete nan pwotestasyon, non sèlman pou l ap denonse, men l pral pwopoze solisyon. Sa vle di nou pral pase nan yon lòt dinamik. E nan sans sa a, mwen some elit peyi a, mwen some pwofesè inivèsite yo, mwen some etidyan entèlijan, konpetan yo, pou yo akeyi demach sa a avèk anpil chalè, paske nou menm nou bay tèt nou misyon pou nou retire peyi a nan sa l ye la, e n ap retire l. Nou pa moun k ap chèche ti avantaj pou jere pwòp tèt yo, nou konnen nou gen yon misyon pou nou retire peyi a nan sa l ye la. Nou ap kesyone tou an menm tan konpòtman entènasyonal la. Nou pa gen pwoblèm avèk entènasyonal la pou l ede, pou l akonpanye, men n pa ka konprann fòm de politik ki ap mennen an. 1, Yo kenbe Ariel opouvwa, yo di ke n pa ka jwenn antant. 2, Y ap pran de mezi pou nou. Nou pa konn sou ki baz, sou ki metodoloji ke yo pran. Kisa apre? W ap pran yon desizyon, men w pa di apre kisa. Jodi a, li inaseptab ke ou panse menm pouvwa phtk a, li kapab jije pouvwa phtk ankò. Li pa posib. Kote lojik la? Afè bagay 21 desanm n ap, nou tande y ap pale de akò politik la. Sa pa akò politik. Pèp la pa retwouve l ladan. E m ap di nou yon bagay, pèp ayisyen, ou viv listwa w. Menm ke Ariel ta panse ke li avi. Ou mèt di l e pa vre. Paske Jean Claude Duvalier te panse plis. Nou di deja devan entènasyonal ke n pa fè Ariel konfyans. Nou di deja ke n pa p mache nan lojik Ariel la. Jodi a, Ariel pa ka sèlman avèk kèk zanmi phtk, les neo phtk, yo fè sa rele yon akò pakoti epi pou yo di ke yo pral rezoud pwoblèm. 1, Nou poko ka pale de eleksyon jodi a. Pa gen sekirite anndan peyi a. Men kòman ou pral fè kanpay? Bon si w fè eleksyon kounye a, kiyès ou konnen k ap eli? Ki kontwole katye popilè yo. Men se lojik sa ou pa bezwen moun eksplike w li. Ou pa kapab di ou pral fè eleksyon pandan ke pa gen okenn pati konsekan, fòs politik ki siyen akò la. Ki fòs politik enpòtant ke n wè nan akò sa? Yo pa ladan. Men a kiyès ou pral fè eleksyon sa la? Avèk Madan Maniga? Bon menm Erik Janbatis bon nou tiye l. Bon l pa la. Sa vle di pa gen posiblite. Nan moman kote n ap pale la pou gen eleksyon. Nou vle eleksyon, men fòk kondisyon yo reyini. E se nan sans sa a nou di nou pral goumen pou yon akò rapid avèk tout aktè yo e nou pral batay pou genyen yon gouvènman kredib. Lè n di gouvènman kredib, avèk de moun ki pa de chèf de pati politik. Nou bezwen de moun ki se de sitwayen konsekan, responsab, ki pa pral fè eleksyon pike kole, eleksyon e m dekado e yon bò pi lou ke lòt. nou pral angaje n pou n al nan eleksyon avèk yon gouvènman ki kredib.